Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jodia se samdi 13 me 2023 trè bon weekend a chakun de vou eske vwa a kòmanse ale byen ba wi sa a kòmanse ale e nap di tout moun mèsi pou apresyasyon yo sila yo ki ka ekri sou telefòn nou sila yo ki ka fè kòmantè mèsi bokou pou apresyasyon sila e se parti pou sete nouvèl emisyon. N ap kòmanse avèk dosye ki konsène Vilaj de Dye. Sa kòmanse ale mal pou Izo nan Vilaj de Dye. Lapolis ansanm avèk Izo ap jwe yon bèl match. Lapolis sèmante fòk li mete Izo deyò nan Vilaj, vivan ou mò. Izo li menm li sèmante l ap batay jiska la dènyè gout de san. Nou ka petèt kwè nan sèman lapolis la, men èske se yon evidans de kwar nan sèman Izo a? Antouka fim nan ap jwe. Fò m di nou byen ke sitiyasyon an te vrèman konplike yè aprè midi, yè se te 12 me 2023, ebyen pandan kòmansman jounen 13 me a, Granm maten bal kòmanse. Ebyen fòm di nou ke gen yon gwo solda ki tonbe nan baz la. Son non se Ti Izo. M pa konnen si nou konn ap gade sou videyo yo gon tip ki konn toujou ap mete frechè. Men misye te fè aparisyon li se te nan epòk batay. nan Martissant an. Kote ke li toujou ap di men ti izo, men ti izo. Son nèg ki toujou ap jere frèch li. Ebyen ti izo tonbe. M ta kapab di sa se yon gwo pèt pou mesye izo yo. Men gwo grenn bagay pou nou konprann. Lè la polis gen yon fiksasyon sou vilaj de Dye. Lè la polis ap mache pou li rive sou vilaj de Dye. Anpil moun gen entansyon di se vwala Izo, Izo, Izo. Men ou wè pase Manno. Kote Manno? Donk anpil moun konprann ke se Izo sèlman paske ebyen eh sipèsta la se Izo. Eske nou konprann? Kounye a la, ban m fè nou tande kòman bagay la te ye yè onivo de blòk sila a kote batay la te konsantre. Bwa mare wi, nè yo gèlè anndan wi, nè yap kraze kay wi avèk traktè, kounya la e katouch kap tire la wi, katouch kap tire la, bwa mare, bwa mare, pase si nèg yo fè bak nou mele, depi nèg yo fè bak, depi se moun ki nan zòn nan tout mele, kou yo sèk, ou konprann? Sa se Ou tande Ou tande Tande pou wè Tande wi M ap kite w tande son yo Men yo genlè fon kanpe Jojo e pa m ap tande son Ou wè tout moun ap kouri. Men men men ou tande ou tande ou tande. Ah krak krak pa rantre. Ou te ou te anba? Ok. Ou tande fidèl la, fidèl la ou tande? An dirèk, an dirèk, an dirèk. Ou tande fidèl la? Yon trakte avèk chèn kap antre anba pou lal kraze kay. Tèt chaje. Wi fidèl la ou konn sak pase la gon traktè ki gen chèn se avèk li kounya la moun yo ap wè si lapolis ap wè si la pèse pou l antre anndan. Sa vle di ke lapolis vle fè wout pa l. L ap kraze kay kounya la pou yo wè si yo ta antre anndan paske ou konnen lòt wout yo pyeje. Nèg yo ap kreye pwòp wout pa yo pou yo ka antre. Tande? Ok, anfòm. Gyèt! Mwen koman bagay la te red. Ebyen fòm di nou ke batay la komanse. Dan la nwi di 12 me, un arab ma kontakte me dizan RL bagay yo red anba la a wi. M di men sak pase li di eh nèg yo fè yon gros pèt genyen piti a ki tonbe ti izo. Ti izo pèdi batay. Donk se solda ki komanse ap tonbe. Lapolis gen yon bagay li fè paske pa bliye m te di nou ke lè yo pale de pyèj ki ap tann o nivo de vilaj de Dye kès ke je vous avè di ben ekoute si lapolis pral mennen operasyon l konnen gen pyèj ben fò l mache a deminè osi senple ke sa ebyen lè zòn sispekte dètre pyeje lapolis evite yo konprann byen wi sa vle di. Fas, pou rantre vilaj la, sa vle di pa Bisantnè a la a, w ap antre dwat nan Vilaj de Dye an, nan pòt antre a, lapolis di non. Lapolis fè lòt wout. Fò m di nou byen ke lapolis kraze yon pati nan Tifani, yon bon pati nan Setemò kraze. Se kòmkwadire m ta kapab di lapolis ap chache fè lòt wout. Epi gen yon espas Tande byen wi sa m pral di nou an. Kòman yo konn rele la ankò? E, ekip bozè yo. Lè nèg al fimen bòz nan bodmè a. Kè kolon. M kwè e kè kolon kote sa rele. Ebyen lapolis ap chache franchi yon espas la a tou pou kapab boukle Vilaj de Dye. Bagay la vrèman konplike. Ekoute, yè swa, bokou de jan di kote de Vilaj m apèl pou m di, men RL, finalman, m ap resi retire kò mwen paske Sa map tande la a bagay yo vrèman vrèman rèd, bagay yo difisil. Epi kite m di nou tou, si anpil moun kòmanse kite vilaj la, se ke bagay yo parèt konplike. Men ekoute, Izo a fè yn deklarasyon avèk sè pwòch, avèk 2 nèg ki trè fidèl avèk li pou l di yo ke. Te mèt genyen 10 kay ki rete nan Vilaj de Dye, l ap batay jiska la dènyè gout de san. Yè, pandan bal ap voye, fò n di ke gen yon ti videyo ki parèt sou TikTok kote Izo avèk manèt li nan men l epi l ap dirije dwòn li, kèlke segond aprè, ou wè imaj zòn nan. Sa vle di, gen yon gè de dwòn, yon gè de kominikasyon. E o final, ki sera le gagnant? Antouka, si m di ganyan, m pa menm bezwen di pèdan an. Paske moun ki ganye a, lòt la, sa vle di se li k ap pèdi. Men fò m di nou ke bagay yo rèd. Gen yon veritable fixation sou Vilaj de Dye a. Ekoute, si ou menm ou pa la, ou pa konprann sa k ap pase a, e ou ta anvi poze tèt ou kesyon pou di, Poukwa Izo? Kestyon sa a, m panse ke se yon kestyon ki tou gen repons li. Repons, se ke an matyè de banditism nan peyi Dayiti, gen yon nèg ki gravi echlon yo tèl kote ke li vin yon sipè sta nan kestyon bandi a. Li moute sou TikTok, li moute sou Instagram, li moute sou Facebook, sa fè polemik o pwen ke li pran plak. YouTube sou yon seri de moun ki la k ap fè yon travay m ta kapab di kolosal nan sosyete a ki poko ka jwenn plak mwen jiskaprezan m mande plak mwen an yo poko ban mwen l. Nan va konprann. E m ta kapab di lefètke sa sisite yon polemik eben jounen jodi a la lapolis oblije asime responsabilite l e gen yon kanpay ki lanse pou di ekoute setòm la Nou pa vle wè l la polis. Se sa wi. Se sa. Kounye a la, m vle ke nou rete nan lojik sa. Pa rapò a sa nou wè k ap pase la, nou kapab di ke ebyen poko gen lòd nan entènasyonal. Men, n ap tann pou ke nèg sa yo pral di, ebyen ekoute, fini avèk sa. Non, se Ayiti ki pou konnen kilè l ap fini avèk sa. se pa pral la kominote entènasyonal paske nou mande nou pa jwenn nou di tanpri ede nou yo pa vle ede nou kounya a nou mete brenn pou nap chache rezoud yon pwoblèm par le pèpl ayisyen par de polisye detèmine m pa ta kwè ta gon lè k ka rive la pou yon seri de sou moun nan entènasyonal la. pral vin di oh patati patata sa pa ladann sa pa ladann bref la situation elle est vraiment compliqué si non sa commence à etre compliqué pour les hommes du village et ki sa yo ap fè on sait pas la police di li menm se week-end sa avek lot semaine kap vini an se pral Dènye jou de konba nan Vilaj de Dye, swa Izo jete l oubyen yo pran Izo mò. Izo menm di l ap batay jiskobou, menm si rete 10 kay nan Vilaj de Dye, l ap kanpe pou l batay. N ap asiste ak yon batay e yon batay, èske li ko ap fini? On sè pa ankò. M g'on ti istwa tou piti m vin eksplike nou la. Èske nou sonje ti bway yo bay Bwa Kale Ench lan? Istwa misye anpil wi. Atchè! Istwa misye anpil. Premye bagay pou n di tèt nou, misye di l pa bandi. Tousuit, pral gen yon videyo k'ap parèt pou wè misye nan videyo a ki trayi tèt li. Men grenn bagay pou nou di anplis, misye met on kagoul. Nan video a. Monchè m pa konn ki vak nan dèyè misye misye retire kagoul la. Kounya yo pral kòmanse wè w. Kounya men kisa k pral pase. Yo pran misye. Yo touye misye. Yo di piti sa se kriminèl notwa. Kriminèl andursi. Apre sa w vin tande. Fanm ki ak misye a ki voye kòb pou li. Pou fè l ale a fanm nan ap kriye. Fanm nan di bon l pat konnen si misye te gen 2 zan men misye se yon 3 mwa misye te gen nan gang nan. Men li tap fon jan kanmenm poul retire misye. Fanm nan kriye. Misye genlè te bon pou fi a. Ebyen. Bagay yo chanje ok cheri. Paske janm wè wap pale a la m pa kwè w ta ka moun ki ta dwe nan afè ak gang. Sinon. Ou ka bay jarèt ak gang. Kounya twazyèm bagay. Eske nou konnen ti jèn sa? Misye konnen li pral mouri. Misye gen randevou ak nèg la Hinche. Tande byen. Misye pale avèk yon nèg pou l di ekoute piga m al pran bwa kale anlè a non mezanmi paske m gen kèk tan m pa met tèt mwen deyò bagay sa yo epi la m tou gon lafyèv m pa santi klima ap jwe pou mwen menm. Eske nou konprann? Kòmsi. Nèg la menm lèl konnen li pral mouri fòk li al pran lanmò a nou pa konprann non sa te nan tèt ti jèn sa afè bwa kale a wap tande nan voice la wi ann tande anvan. Ah yon fyèv menn yon fyèv avèk yon tèt fèmal kap tiyem la menn yoo m pa bon menm nan moman la non menn vye fyèv menn. Fè tout kòm ap fèm mal menn epi m gen yon glann tou menn kap domine'm la menn ah bagay tèrib nèt wi frè. Mwen menm tou freo ann metel vandredi pito ou konprann sa map di la ann metel vandredi men kounya la ekijan kijan mwen fè poum kontakte ansanm avèk misye la menm ann metel vandredi vandredi si Dye vle ap pi bon paske si m di w madi madi an pap bon. Li di, Yo, ou fè konnen m gen la menn. M fè nan moman m fin pa fè bagay Bwa Kale a menn. Tan ou tande m derape la, ou tande m pran yon file m pral jwenn misye Ench. Epi Bwa Kale a nan bouda m menn. Ou konprann sa m ap di w la menn? Se sa m te mande w, èske misye pa ka vin pran m bò repo oubyen èske misye pa ka vin pran m nan yon andwa pou nou tou konnen nou fè yon vòl dirèk nou fini menn? Kisa nou di? Nou wè sa m ap di nou an? Sa vle di, misye. sispèk li pral pran bwa kale. Bon, ou sispèk ou pral pran bwa kale, ou reziye w al pran bwa kale a kanmenm. Se pou m di nou ke, jan Lorva Toussaint di sa, gen de lè kap rive se bandi yo kap pot tèt yo ale. Gade kòman yon ti bandi pwèl pete pote tèt li ale. Non, misye pa bandi pwèl pete non. Yo di misye te konn fè gwo krim. Paske depi ou poko gen non, ou pa Babekyou, ou pa Izo, ou pa Ti Lapli, ou pa Lanmò San Jou, ou pa Vitelòm, ebyen w ap batay pou fè non. Men se lè w vin gen non, ou pa bandi pwèl pete. Gen anpil moun nan entènasyonal la k ap ekri m pou di ke, ben écoutez, j'ai envie de revenir chez moi. Men bagay la vrèman difisil e sou track sa nap salye Yves Fildor depi les Etats Unis ki voye yon mesaj ba nou pou di ke eben li fatige li ta renmen rantre pa bò lakay se moun Plato Santral ebyen humm bagay yo poko fasil nan peyi sa men nap tann nap priye Bondye paske Gen yon jou, l ap jou kanmenm nan ti peyi sa a. Gen yon lòt towo la a ki tonbe, yo fè nou konnen se onivo de Vilaj de Dye. Misye konn nan videyo mizik Izo e misye konn genyen yon inifòm lapolis sou li. Men misye s on, kòman yo rele moun sa yo? Misye prèske tankou yon albinòs men ki pa albinòs nèt. Sa vle di misye gen yon koulè takte, ok yon wouj takte. Ebyen towo sa li menm li pèdi lavi l ou konprann e bwa kale rive sou li tou men m pa konnen èske se lapolis ki touye l ou pa men de tout manyè towo sa li menm li ale tèt chaje nan ti peyi sa. Antouka fim nan ap jwe nan ti peyi sa s on bèl fim bandi lapolis bandi rive nan yon dènye moman la kote ke yo peze anpil sou akseleratè lan. Lapolis ak mèg mwayen li genyen ap degaje l la pou wè sa l kapab fè. Men ekoute, la bataille ne fait que commencer fò n pa bat bravo non, nou poko ka satisfè. Sen Lwi di Nò, nèg yo gen yon vòys la a yo voye rive sou Tirach. Tande byen wi sa m pral di nou an. Nèg kokorat san ras yo meyè, nèg sa bay twòp pwoblèm paske mwen menm m ap tande misye yè. Ansanm avèk yon enspektè de polis. Sa fè m mal. Menm lè gen yon polisye nan men misye se vre, men ekoute, lapolis la, li gen yon jan l kapab negosye. Paske lè w ap negosye ak yon moun, ou deja mete moun nan siperyè, ebyen l ap, m ta kapab di, pote boure sou ou nèt. L ap desann ou. Men lè w ap negosye yon moun, ou mete l nan jis valè li. Sa li ye a ou montre l ke se sa l ye ebyen l ap on ti jan friste. Nou pa konn ap gade fim pou n ap gade pou n wè kòmsi lè bandi a kenbe youn patizan aktè a sitou nan kesyon lame epi ou wè nèg y ap negosye nèg yo kòmsi yo pa desann figi yo yo montre ke se chèf yo e se yon chèf k ap pale. avèk yon bandi. Men isit se yon lòt reyalite. Paske banm di nou yon bagay, yè mwen m t ap tande voice la gen moun ki di, a se paske yo kenbe yon polisye ki fè enspektè a pale konsa. Non, se pa konsa. Enspektè a gen yon lòt jan li te kapab pale. Paske ou wè entansyon nèg yo se pa fè polisye a mal. Sa vle di gen yon santiman de pè kanmenm. epi jounen jodi a li pa kab fèt konsa. Enben nèg sa yo delege anpil nèg pou ale Senlwi di Nò. Nèg sa yo voye yon vòys pou Ti Rach. Nan lòt emisyon n ap fè, n ap vini avèk vòys la pou nou. Sa vle di pandan ou wè bagay la ap konsantre sou Pòwoprens, fò m di nou nou menm ki nan pwovens, aktive Bwa Kale a. Nou konn poukisa? Ou ka ni kwè gang deloje Pòtoprens, epi kounye a fwaye gang yo se andeyò y al fèt. Men tanpri. M ap di nou yon bagay. Gen yon seri de zòn, nèg k ap kouri yo, nèg k ap bezwen al fè baz yo, yo pa menm bezwen mete zòn sa yo nan panse yo. Vwa a pou l ta nan obsesyon yo. Konprenez byen. Antouka, mèsi la fami. Kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. Epi, pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!